bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous retrouver pour capable porter baou une nouvelle émission. Déjà passé d'excellents moments en notre compagnie. Alors c'est parti pour les efforts. Femme dit nos bagailles depuis quelque temps là. Actualité bandine dans le pays d'Haïti et actualité politique en quelque sorte presque éclipsée. Ça ne pas capable enquête autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Eh bien, femme dit nous que et eh, ça gagne combien de jours là Environ deux jours. Depuis que Jean Laguel Civil lui-même était devant la justice. A wè, 2 jou. Ansyen kòdonatè sekirite prezidan an, Jan Lagel Civil, yo tande li jounen vandredi 3 septanm 2021 an. Se jij enstriksyon Garry Orélien ki tande li nan kad ankèt sou asasina Jovenel Moïse. Jan Lagel Civil reponn kòrèkteman. ak kesyon lajistis. Jij enstriksyon ki anchaj dosye asasina Jovenel Moïse, ki se Garry Orélien, li deja pase a laksyon. Jean Laguel Civil ki se ansyen kòdonatè sekirite ansyen prezidan an, yo ta sispèk li genyen lyen avèk asasen yo, yo tande l. Li te eskòte pa plizyè polisye nan moman li te parèt nan tribinal la. Ki janw de kestyon yo poze ak Jean Laguel Civil nan premye konparisyon li devan lajistis? Ebyen, se yon ansanble de kestyon trè leje, eske w gen madanm, ou gen pitit, vwala patati patata, depi konbyen tan w ap travay? Ebyen fò n presize ke Jean Laguel Civil ki li menm se kòdonatè sekirite Jovenel Moise, ebyen ankèt la montre ke Jean Laguel Civil ta genyen men li tranpe nan kestyon sila. Men ekoute, kant yn kestyon li par devan la jistis, se lè la jistis tranche yo pral di, ben, il est coupable! Men pou lenstan, li se prezime konplis asasina Jovenel Moïse. Il y a quelqu'un qui attrape le dossier. Son non se Maître Reynold Georges, li menm li te vini nan tribinal la ansanm avèk kliyan li an ki se Laguel Civil. Mèt Reynold Georges fè konnen li menm, Ebyen, Jean Laguel Civil, l ap defann li jiskobou nan dosye sila paske Jean Laguel Civil, kòm toujou, se yon moun ki pa gen anyen nan sa y ap repwoche li an. Donk ekoute byen lèzavoka, ijou toujou a la defansiv. Se poutèt sa. Avoka se youn nan moun ki genyen sa n ta kapab rele yon kapasite pou fè youn jiska mil jimnastik otomatik. Konprann byen, pandan yon avoka kanpe l ap pale avè w, li kapab ba w mil manti a la segond. Donk se sa k fè w wè, yo gen kapasite, yo itilize tout jimnastik. pou kapab fè pase sa yo vle fè pase a. Bon brèf on va écouter Maître Reynold Georges ki li menm t ap pale e se nan mikwo konfrè nou yo Radyo Tele Ginen. Bon li fèt nan yon kontèks trè dezagreyab paske pa gen kouran, chalè men de tout fason majistra te teni pou l te kòmanse nèspa. travay li, se ke nou te dakò avè li. Kounye a, tout kesyon ki poze, reponn kòrèkteman, jan la lwa vle li, e an tout verite. E jan m te toujou di l, jan lagè sivil viktim don konplo, Paske moun ki touye Jovenel yo, yo te di son koudeta. Nou tout te tande l. Lè yo fini, yo di yo prezidan pwovizwa. Lè yo fini yo vle al antre nan palè, je lwa gè sivil bloke yo. Donk men sa misye ap peye la. Mentnan, nou pa san savwa ke nou te gen yon aksyon an abeyas kòpous nou te fè. Dwayen Bèna Sivil te rejte l, nou fè apèl, nou plede apèl la deja e n ap tann desizyon apèl la ke nou espere k ap erez. Kounya la, etan done ke kontèks Li tap tande kliyan m nan pa trè two favorab jan m te di nou deja talè a. Jij la vin wè fò li diskontinye l e remete l pou madi pwochen. Donk madi misye ap tounen la. son jij donk jij la fè travay li e pou mwen fè travay pa w donk bagay lòt moun kap di bon jij se si jij se la jij ka jij pa ka sa se une autre question qui ne me concerne pas donk nou menm nou la pou nou fè tout sa ke la lwa mande e egzije. Nou la tou pou nou fè pou nou blanchi kliyan nou de fos akizasyon sa yo ke yo mete sou do l la. Mwen m anvi di ke dosye Jovenel Moïse lan sa va pase kòm du van dan la pay. Paske Ayiti tèlman pa gen chans, ou wè prezidan fin mouri, kèlke tan aprè kriz politik, tranbleman de tè. Men, lasasina de Jovenel Moïse, Li dwe pèmèt ke nou tire anpil leson. Nou tire leson pou nou wè ke nèg kap fè politik yo nan peyi Dayiti, yo poko janm pare pou kapab rive sou pouvwa. Ale vwa pou ta kapab jere pouvwa. Gen yon bagay m di tèlman anpil, donk m vin santi ke li parèt on ti jan demode. Dezyèm menm de dire ke Ebyen, apre asasina Jovenel Moïse, mwen m panse bagay yo tap mache. Men, se kòm si bagay la vin pi mal. Jovenel Moïse etè le pwoblèm, on a rezolu le pwoblèm, men, sitiyasyon an li toujou la. Men fò m di nou ke, le pwoblèm d'Ayiti, se pa yon pwoblèm ki kapab rezoudre du jour au lendemain. Pa egzanp, lè w pran yon seri de nèg ki yo menm nan opozisyon an, de nèg ki toujou ap pwone chanjman. Men gen yon grenn bagay pou n konprann dan la reyalite dè choz, lè ou gen yon seri de aktè politik ki yo menm ap mete pwa yo nan balans lan pou kapab chanje lè choz, men gen yon grenn bagay m ap mande nèg sa yo jounen jodi a. Mwen serye. M ap mande majòjon ki nan opozisyon yo, pa egzanp Youri Latortue, Nenel Cassy, André Michel, anpil lòt tèt, wè si n ta kapab fè yon ti chanjman sou pwòp tèt nou dabò avan de dire qu'on va changer le pays. Avant la mort de Jovenel Moïse, certains d'entre vous disaient, depi Jovenel pa sou pouvwa sa ankò, kesyon ensekirite a n ap rezoud li. N ap prè. peyi sa kapab stab. Alò m pa konnen si se lanmò Jovenel la ki deranje nou oubyen lanmò sa a sirprann nou ki fè ke nou pat gentan prepare. Men, tande, gen yon lòt pwovèb ki di w ke se pa lè dòmi nan je w pou w lave pye w pou w tann kabann. Nou te vle pou ke Ayiti sa a te kapab stab. Nou vle ke pou ke pwopozisyon nou yo, yo pa t genyen twòp pwoblèm. Ebyen, se kon devè fè, nou te sipoze fè yon veritabl feso dopozan, epi pou n te defini sa n ta kapab rele yon pozisyon komin, e ke jounen jodi an, pa t ap genyen twòp iregilarite. Men, mè frè de lopozisyon, lòske vou afiche. cette position divergente aujourd'hui par rapport ak sa n ta kapab rele yon akò politik, sa montre ke vous êtes des vendeurs de peyi. A ben wi! M ap gade pou m wè André Michel yon kote, nan sektè demokratik, gwoup sa li yon lòt kote, nèg sa yo di w se lanbè, sa yo di w yo pa gen pwoblèm ak yon ekzekitif monosefal, enfòmasyon ap sikile kòmkwa, Le premye ministre il orè vèse bokou darjan a mesye sektè demokratik yo sa vle di nou vin rive nan yon sitiyasyon se kòmsi menm nèg ou wè kap joure jovenel lan alò nèg ki tap joure jovenel lan li fè pati de spageti a tou petèt ke yo vire l yo mete l anlè yo poko revire espageti a pou mete l anba pou kapab jwenn lwil la. Ebyen se sa. Ou wè yo menm di w ke gon pakèt nèg ki te konn ap joure Jovenel epi Jovenel te konn ap bere yo. M ap di nou yon bagay byen mesye. Peyi sa a, fò m di nou l pa pou nou sèlman. Lè yon nèg ou gen 20 tan, 25 an w ap fè politik, se menm parad yo w ap fè y a pa de veritable chanjman. M ap poze tèt mwen kesyon pou m di, èske w pa ta ka fon ti ekate kò w epi pou tout bagay kapab vin nan plas yo? Pou moun ki kapab asime responsabilite peyi sa pou li fèl. Men gon pwoblèm. La jenès map pale avèk nou. Nou pa sispèk ke nou pa anpil. E nan nou menm moun ki vle defann pozisyon la jenès yo. Depil moute yo akaparel paske nèg la poko nan lux. Banm pran egzanp mwen menm. Pa egzanp gen nèg ki konn ap relem la pou ofrim poum frape pou tèl kan. Poum frape pou tèl kan. Gon grenn bagay m toujou di yo. Se pa mwa ki sui RL prod. Imedyatman m pran lajan nan men yon seri de moun pou m kapab fè yon kanpay pou lave imaj yo, m ap lave imaj yo se vre, men mwen menm se sera la decheans pour moi. M ap tonbe. Paske tout moun ap wè kote m ye a, sa m ap defann nan. Lontan te gen anpil moun ki te konnen ap di, ah se opozan w ye, w ap defann opozisyon. On nèg kapab di m son opozan. Men, m pap defann opozisyon, paske modèl opozisyon sa k gen la a, mezanmi yon moun tankou m m pa ka wè mwen menm ki pral defann li. E, sa m te vle di nou, sa ka pase sou yon seri de moun, men sa pap pase avè m. Si yon moun ou rele m, kèlkeswa gwoup sa w ye a, m gen relasyon ak tout moun. Nèg opozisyon se zanmi m. Nèg nan pouvwa se zanmi m. Ou konprann? Tout moun se moun mwen. Genyen menm de bandi ki rele m ki di ben ekoute japresi ton travay men an retou mwen di yo ke mwen fè l san fòs kote. Lè w kidnape moun m ap di w kidnape moun. Lè w touye moun m ap di w touye moun. Paske m vle pwòp avèk konsyans mwen. Ebyen gon pakèt jèn nan peyi an la imedyatman nèg yo monte ebyen yo vin anpàn sa n ta kapab rele yon. Asansyon sosyal. Sa vle di, nèg la kapab gen kapasite. Nèg la briyan. Men ekoute, il y a une phrase qui est dite, On peut pas chaque jour récolter de succès d'estime. Men banm di nou, lè w rekòlte siksè destim nan anpil epi yon lè, lòt siksè ekonomik lan l ap vin jwenn ou rapid vit. Se pa ou k pral chache l. Men dèfwa l konn vin jwenn ou tèlman rapid ou al pran l epi ou tonbe. Se pou m di nou ke jèn yo fòk nou fè trè atansyon. E gen yon gwoup de jèn ankò, jèn ki pa ka goumen a dinyite yo a, nèg sa yo se just mete zam nan men yo epi peyi a pouri epi se yo menm ki toujou ap jere, se yo menm ki toujou ap fè gwo vwa. Ban m di nou bagay, èske nou konnen fenomèn Andre Michel la, li la pou 20 ane ankò? Mph paske jan nèg yo ap fè peyi a jan nèg yo ap mennen peyi a se kòmsi se yo menm ki ap toujou la banm di nou yon bagay mesye alò si yon bon maten tout nèg nan opozisyon leve yo di bon mesye nou fè peyi sa anpil tò tout nèg ki nan pouvwa di nou fè peyi sa anpil tò rekonsilyasyon nasyonal ant tout pitit peyi a m ba nou garanti aprè 1 an yap ratibwaze pi fò bandi Men, jan bagay la ye la, ou pral atake tèl bandi e ou konnen bandi sa a se bandi tèl moun. O, depi ou manyen bandi sa a, gou on sektè dwa moun k ap pale. Lè ou manyen bandi sa a, l ap di bravo. Epi konsa n ap fè peyi mesye? Antouka, pou kesyon Jovenel Moïse lan. Bon! Eske sa sa va etre kom du van ki pase dan la pay? Nap tann! Nap tann! Men mesye, chak jou mwen m pale, ou konnen m pa renmen joure, m selman swete ke genyen sa n ta kapab rele yon remò de konsyans lakay nou e pou li pa rive tro tar.